Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. E dan sèt nouvèl emisyon ou pral genyen anpil detay sou sa kap pase nan peyi Dayiti. Ekoute, 3 pèsòn pami yo yon fanm ansent asasine nan Lyankou. Yon chofè ki tap transpòte yon machin. Chofè sa rele Volvic gen yon pasaje e non li se Ismailov ak yon lot pasaje kote ke idantite li pa revele ebyen yo mouri nan yon machin nan Lyankou samdi 25 mars 2023. Youn nan fanm ki mouri yo se yon fanm ansent dapre enfomasyon ki rive jwenn nou. Manm gang Gran Grif nan Savyen. Yo menm pote ale machandiz yo apre yo fin touye moun sa yo ki nan machin sila. Wi se nèg sa yo wi. Li pap lòt ke nèg gran grif yo. Depi ou tande zòn Lyankou a la, ebyen se mesye sa yo ki yo menm alatak. Wè zak sa k rive a? Li ka an reprezay ak arestasyon ti demwazèl ki t ap vin jwenn Luckson nan. Paske sa pa gen 2 jou depi ke lapolis Li arete ti pitit sa a e la fille en question li pase aux aveux pour dire que ben si l ka la jounen jodi an grâce à Luckson. Parce que yo te bay Luckson numéro li, Luckson fè presyon sou li, li fòse l vin jwenn li. Kote w te rete? Ou sòti nan yon lòt departeman. Ou travèse plizyè kote pou ale nan departeman de l'Artibonite pou al jwenn Luckson. A vle di ou te gen foli malfektè nan tèt ou tou. Ou pa konprann? Pase si w ta yon fanm, kèlkeswa yon chèf de gang ta jwenn nimewo w. Bon, tande byen, nèg la jouk nan departeman l'Artibonite. Ou menm, m kwè se nan lwès ou ye. Ou travèse depatman wal jwenn li. Erreur totale. Ou te ka mouri wi. Ou a konprann? Men ekoute gon grenn bagay ou di par la suite ki kab petèt on ti jan touche mansuetid anpil moun pou di bagay yo vrèman difisil nan peyi Dayiti. Men la ankò anpil moun kapab di pouki sa Ou pa chwazi pase mizè. Vale jenn ti fanm ki genyen la a. Bon men m konnen yon pakèt jenn ti fanm mesye. Lè bandi bezwen kouvri yo, yo di bandi se swa jamè. Swa yo kite zòn yo rete a, obyen yo kontinye kanpe dan yo di bandi a yo mèt touye yo. Yo pa p bay bout anba yo. Bon ou menm se plezi w al chache. Lajan tou. Brèf, se pou m di nou ke sa k pase a li sanble tèt koupe ak yon aksyon reprezay. Imajine yon fanm ansent wi mezanmi. Yon fanm ansent nèg yo touye l. Kisa yon moun pral di tèt ou la ankò? Bagay yo vrèman grav nan peyi Dayiti. Ekoute, y a une petite video ki parèt an sirculation, men se sur Facebook e ban m pran foto a non. M ap just pran foto a paske video a parèt yon ti jan degoutan. E yon chèf de gang ki li menm gen manchèt li pase nan kou l. M wè li gon lòt zam ki sanble a yon fal epi l gon manch long nan men l. Sitwayen sa a sanble tèt koupe avèk sourit. Men, li di li se sourit! Kòm mwen menm m pa konn sourit byen, nou ka di m èske se sourit. Sourit sa a se nèg ki te kanpe k te fè bon batay avèk Anèl. E se menm misye daprè enfòmasyon yo ki te bay Anèl yon bal nan pye e se bal sa ki lakòz Anèl Joseph anba tè. Paske Anèl te oblije sòti nan departeman Latibonit se te yon bal moute pou travèse lòt departeman pou al pran swen nan departeman di Sid e se la lapolis ta pral mete men sou Anèl Joseph voye l nan prizon Kwadèboukè. Tantativ fèt, prizon kraze, Anèl deyò e le jou ou Arnèl pral pran direksyon depatman Latibonit, yo touye Anèl o kou de rout. Ebyen sitwayen sa li menm li parèt nan videyo a pou l defann yon moun. Kiyès sitwayen Sourit ap defann nan videyo a? Se lansyen senatè de Lartibonit, Garcia Delva. Tande byen wi sitwayen an rele Gracia Delva pou kote mizikal men nan non ki nan ak de nesans li se Garcia Delva. Li di ke Gracia pa nan bagay bay zam. Gracia pa konn nan bay bandi zam. Li kapab ba w mwayen, ba w ti lajan w, li ede w. Men zafè zam nan piga moun pale de sa. Se yon grenn moun ki chanpyon nan kesyon bay zam nan depatman an. Li rele. profan. Gen yon tweet la ki soti pa bon kote gaj FM ki di, selon le diplomat Ricardo Seytenfus, les sanctions sont celles du Canada et non du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur ce... Elles sont illégales au regard du droit international. Seules les sanctions du conseil de sécurité sont importantes, suivant le docteur Seytenfus intervenant Chers scoops Bon antouka Eske sanksyon sa yo kenbe ou pa Enben Kanada ki pran sanksyon Eske Kanada pa jele byen moun sa yo li sanksyone a M ta renmen konnen eske Kanada pa jele byen moun sa yo Eske moun sa yo kapab gen opòtinite pou kapab toujou ale nan peyi Kanada Paske si sanksyon sa yo pa genyen ankenn fòs legal Puiske se konsèy de sekirite a ki ta dwe vote li, ebyen eske moun sa yo pap kapab antre nan peyi Kanada? Eske byen moun sa yo pa jele di kote de Kanada? Nou menm nou te toujou ap fè des emisyon sou sa ki konsène sanksyon. Yo kapab an kelke sòt gen enpak sou moun nan. Enpak politik. Ou pa konprann non. Men, bon, m pa konnen men nèg yo kapab toujou fonksyone. Ou wè yo bay sanksyon bagay yo vin pi rèd nan peyi Dayiti. Se pou n di ke Zam toujou ap antre, bal toujou ap antre. Mwen m gon grenn bagay m mande kòm akonpanyman avèk sanksyon sa yo, se anpeche zam ak bal antre nan peyi Dayiti. Paske Ayiti pa fè bal. Nou pa gen laboratwa bal. Bal yo sòti lòt kote. Tout zam sa yo k sou tèren an la, imedyatman bal fini, yo koupe tout koulwa bal. Sa vle di, bandi yo nan cho. Men pa bliye, gon grenn bagay pou n konprann. Komès bal la se moun li fè milyonè. Li pa fè ankenn nèg k ap fè emisyon sou rezo yo milyonè. Se nèg k ap vann zam, nèg k ap vann bal, menm moun ki konsène nan dosye sa a, se nèg bandi a vès yo, paske se yo menm k ap chache gen kontwòl tout lòt ti bandi pwèl pete yo. Dezyèm bagay, nèg k ap vann zam yo ak lòt minisyon, se nèg sa yo k kontan lè pa egzanp yo wè. Gon gè la ki eklate nan site solèy aa yo souri paske pral gen kòmand bal ki pral fèt ou pa konprann non lè bèlè nan kont a krache dife yo kontan lè je nèf ap deplwaye la pou al pete batay yo kontan paske se bal ak zam ki pral vann nou pa janm wè moun sa yo menm nou pa janm wè yo men nap pale lòt koze. Enben se pou m di nou ke sa ki genyen la a, èd entènasyonal la kapab bay se ede nou koupe koulwa bal yo. Bal k ap vini yo se bal ki pral jwenn lapolis. Wi! Bon, olye y al jwenn lapolis, se chèf de gang y al jwenn. Sa yon moun ka fè la a? Sa otorite yo ka fè? Sa vle di otorite yo nan bagay la. Yo nan konplo pou detwi peyi a. Mwen menm sèl sa m kapab di. Jan bagay yo ye la, fòk yo rive nan yon stad pou l chanje. E chanjman an, li pa dwe pase pa lòt moun ke popilasyon an. Aristide pa ret tèt li ankò. Tèt chaje. Se yon sijè de polemik. M pap fè ankenn kòmantè paske y a de jan ki son fan de Jovenel Moïse, y a dotr ki son fan de Michel Martelly. Gen yon klan ki pou Preval, gen yon klan ki pou Joslèm Privè. Nan yon diskou kote ke yo tap remèt diplòm nan Inivèsite Aristide lan, se 26 mars, Jean Bertrand Aristide, dans un langage codé, li pale ansanm avèk otorite yo. A ben wi, li anvwaye la a kèk pik alandwa de moun ki te pase, nèg rejim tèt kale yo tou. Kote ke sa li gen a wè ak demach kap fèt, demach politik pou jwenn yon akò. E la sa se pou Ariel Henry. Tout akò ki pa fè kò ak pèp la ankò se akòdeyon. Akòdeyon pou chante do re mi fa si sou do pouvwa. Yo dòmi reve pouvwa, vire tounen pouvwa, moute desann pouvwa. Pouvwa pou toujou pran leta. ni pèp la an otaj. Yo dòmi leve pouvwa, vire tounen pouvwa, moute desann pouvwa, pouvwa pou piye, piye, san pèp la pa jwenn anyen. Sa se Jean Bertrand Aristide ki li menm fè deklarasyon sa yo jounen jodi a. Ebyen pou se ki son fan de Jean Bertrand Aristide, y ap di bon papa pale, e o a pale. E pou se ki n son pa fan de Jean Bertrand Aristide yap di ke nèg sa toujou ap pale grimas, li toujou ap pale tenten. Yo dòmi reve pouvwa, vire tounen pouvwa, monte desann pouvwa. Pouvwa pou toujou pran ni leta a ni pèp la an otaj. Yo dòmi reve pouvwa. Vire tounen pouvwa. Monte desann pouvwa. Pouvwa pou piye, piye san pèp la pa jwenn anyen. Yo dòmi reve pouvwa. Vire tounen pouvwa. Monte desann pouvwa. Pouvwa. pou fòse jèn yo pati pati kite peyi a blanch. Plan rekolonizasyon an klè. Lè nou di Ayiti pou Ayisyen, bandi legal jwenn kat blanch pou bay yon Ayiti san Ayisyen. Sè m, frè m, kite inosan peye pou koupab, se t ap yon gwo erè. Di tout moun koupab, se t ap yon gwo tonton erè. Kwaze bra n pou mal la vin pi mal, se yon. Sekirite a. Tout akò ki pa fè kò ak pèp la ankò se akòdeyon. Akòdeyon pou chante do re mi fasil sou do pouvwa. Liberté ou la mort, au-delà du slogan, surgit de notre ADN. Nous sommes haïtiens, haïtiennes, toujours victime au quotidien et bien évidemment toujours assoiffé de justice et de réparation. Nous, Haïtiens, Haïtiennes, dignes, lucides et insoumis, nous serons toujours jaloux de notre liberté et de notre souveraineté. Dans nos veines, coule le précieux sang de Toussaint Louverture, le génie de la race, et de Jean-Jacques Dessalines le Grand. Honneur, respect pour vous. Honneur, respect pour vous. Si les conquêtes démocratiques n'avait pas été emporté par les coups d'État du 30 septembre 1991 et du 29 février 2004, beaucoup de fils et filles de la patrie seraient ici dynamisant fièrement et dignement le développement de notre cher Haïti. Malerezman, jou fèy tonbe nan dlo, se pa jou a l pouri. Lanfè kidnaping, ensekirite k ap fin detwi peyi a jodi a, se rezilta koudeta 2004 la. Lavi tout moun menase anba ensekirite kontra sosyal sa a. Plis ke jamè, fòk nou solidè paske soufrans yon Ayisyen se soufrans tout Ayisyen. Respè ak bon jan sewòm patriyotik pou chak sè n ak frè n ki viktim nan lanfè kidnaping san parèy sa a. La men ki dòn è souvan odesu de sèl ki reswa. On konpran byen la depandans dè esklav manto fas a lèur mètr. Pour imposer l'esclavage moderne, le néocolon a toujours besoin du colonisé mental. Celui-ci, en général, fait travailler ses ménages pas sa matière grise. Il est anosoniosique. Par contre, intelligent ou pas, le maître vise toujours les intérêts de l'oppresseur. Les crimes économiques liés aux milliards du pétro caribé et du CIRH en disent long. Est-ce que criminel à cravate ça intelligent? Hmm. Dabò, avan nou reponn, ann gade si gen yon diferans an kreyòl ant entèlijan ak entèlijan. Wi, si youn sonnen pozitif, lòt la sonnen negatif. Kidonk, peyi Dayiti bezwen moun entèlijan. Nou menm Ayisyen, nou bezwen moun entèlijan. Nan lekòl, moun entèlijan. Nan inivèsite, moun entèlijan. Nan lopital, moun entèlijan. Nan leta moun entèlijan. Dèyè biwo moun entèlijan. Atansyon! Dèyè bawo moun entèlijan. Vwala! Kounye a, ann retounen mande nou, èske kriminèl ak kravat PetwoKaribe yo entèlijan? Koute, nan rebati Ayiti ak manti pwenti, manti pakoti, manti sou manti, manti ki pa fouti pa manti, si yo pa entèlijan, yo pran pòz entèlijan. Kot plas yo ye? Dèyè biwo ou dèyè bawo? Kit se nan majorite moun ki nan pwovens yo, kit se nan minorite moun k ap viv nan vil yo, kit se atravè Ayisyen k ap viv aletranje yo, nou chaje ak moun ki gen bon sèvo entèlijan. Men! Men! Toujou gen yon ti gwoup zwililit ki pa entèlijan men ki entèlijan nan fè mal. Ensekirite a fè nou tout mal. Kidnaping nan fè nou tout mal. Pri gaz lavichè a fè nou tout mal. Blakawout 24 sou 24 la fè nou tout mal. Kout jilèt chomaj la fè nou tout mal. Flanm dife grangou a fè nou tout mal paske nou tout se frè ak sè. Jodi, demen, fòk nou libere anba tout fo kwafè ki vle kale tèt nou wòz. Yo dòmi reve pouvwa. Vire tounen pouvwa. Monte desann pouvwa. Pouvwa pou toujou pran ni leta a ni pèp la an otaj. Yo dòmi reve pouvwa. Vire tounen pouvwa. Monte desann Pouvwa pouvwa pou piye piye san pèp la pa jwenn anyen. Yo dòmi reve pouvwa, vire tounen pouvwa, monte desann pouvwa. Pouvwa pou fòse jèn yo pati, pati kite peyi a blanch. Plan rekolonizasyon an klè. Lè nou di Ayiti pou Ayisyen, bandi legal jwenn kat blanch pou bay yon Ayiti san Ayisyen. Sè m, frè m, kite inosan peye pou koupab, se t ap yon gwo erè. Di tout moun koupab se tap yon gwo tonton erè. Kwaze bra n pou mal la vin pi mal se yon kokenn erè. Se pou sa mwen swete pou nou tout ki reprezante fòs ekonomik ak fòs politik louvri lespas Pou pèp la pote fòs pa l nan akouchman sekirite a. Tout akò ki pa fè kò ak pèp la ankò se akòdeyon. Akòdeyon pou chante do re mi fa si l sou do pouvwa. Fòs pèp la endispansab pou akouchman sekirite a. Chwazi kontinye kite pèp la deyò se pi gwo erè a. Accepter mettre peuple là outside c'est pigot erreur. Mandez tout le monde qui est intelligent, souple, évitez pigot erreur ça. Se tromper, c'est possible. Et d'ailleurs, l'erreur peut être le sein maternel de la connaissance. Impliqué à la fois dans des fonctions émotionnelles et cognitives, notre cortex singulaire antérieur a la faculté de déclencher l'alarme quand nous commettons certaines erreurs. Très souvent, quand le cerveau se rend compte d'une erreur commise, nous crions spontanément « aïe, aïe, aïe » en touchant notre front instinctivement. Oui, c'est précisément là, dans, le, dans la partie frontale où est localisé notre cortex singulaire antérieur. Grâce à ce grand chef d'orchestre du cerveau, le lobe frontal, puissions-nous décrypter le langage rationnel et bien sûr, dotés d'intelligence multiple, nous pourrons tous contribuer à l'inclusion sociale et au bonheur de la jeunesse haïtienne. Chers récipiendaires, avec plaisir, je t'exhorte à relire la vocation de l'élite du docteur Jean Price-Mars. Toi qui souhaites rejoindre une élite professionnelle où médecin, dentiste, infirmière, infirmières, avocat, juriste, juristes, architecte, gestionnaire, comptable, économiste et agronome, que ta carrière soit couronnée de succès. Toi qui aspires à gravir la pyramide sociale pour y trouver le bonheur, nous t'embrassons unifaristement. Plus tu t'approches de ce sommet, plus tu te souviendras de tes racines familiales et sociales sois heureux d'être à la fois récepteur et neurotransmetteur du bonheur. Toi qui rêves de belles voitures, belles maisons, belles carrières professionnelles, belle fortune, belle fiançailles, belle lune de miel et pourquoi pas, belle histoire d'amour, entraînant la dilatation des pupilles, puissent tes yeux découvrir une vue éblouissante et un avenir radieux. En conclusion, chers récipiendaires, si bientôt tu seras loin des yeux de ton alma mater, ici tu auras toujours un havre de paix où se renouvellent chaque jour les neurones du bonheur. Si ce matin, en savourant les délices de ta graduation, tu es bercé entre les neurones du bonheur et les neurones de l'intelligence par ton alma mater, bientôt, tu seras plus dans ses bras. Mais, mais, Ici, tu auras toujours une place réservée entre les valves de son cœur, ce cœur qui t'aime et qui t'aimera toujours. Rodolphe Jaar vide vant li, li di tou sa l fè nan asasina Jovenel Moïse, anpil lòt moun konsène, men dosye Jovenel Moïse la se yon dosye m ta kapab di se Jovenel ki veritab viktim ladan l. Eske n konprann? Menm Martine pa viktim nan dosye lanmò Jovenel Moïse. E se sa k fè w wè genyen yon sitwayen la ki rele Stanley Lucas ki li menm pale sou. Lanmò Jovenel Moïse e dosye sa a ankèt entènasyonal k ap rapousib e ankèt nasyonal la tou ebyen si on è fan de Jovenel Moïse ou pa kab espere gran choz. Se di tèt ou ke Jovenel te fè erè e pwi se konsa l pase. Ann tande Stanley Lucas. Sa kap pase Florida la son teyat ke li. Pa gen afè de jistis kap fèt la an Florida. Pou kisa w rele l teyat? Rodolphe Jaar se yon nèg ki t ap travay pou gouvènman ameriken an. Misye fè sa yo lon pli dil. Sa vle di gen yon akò ke l fè, gen yon dil ke l fè a nèg yo. Depi lè sa ou wè n nan mera monchè. Dezyèm kote ou wè nou nan mera depi nan kòmansman bagay la, jij la ap klasifye yon seri de kakachat sekrè pou pèp ayisyen pa okouran. Lotrejou Lala l di avoka de la defans fò l klasifye yon seri de kakachat sekrè pou nou menm kòm ayisyen n pa okouran. Ki jan fè pou n pa wè klè? An n fè yon ti rekil. Rekapitilasyon a pèp la pou pèp la ka wè klè. An Ayiti nou konnen ke pap gen rezilta pou le moman paske se gang a ki touye prezidan ki nan leta, yo mete 7 moun nan CSPJ, 11 moun nan kou de kasasyon, se yo k mete Chavanne Etienne, se yo k mete Waltè Wesè Voltè. Nou konnen e teyat kap fèt la pa gen anyen serye kap regle. Se pou sa nou nou menm nou te toujou di tribinal penal entènasyonal menm jan yo te fèl pou Liban an. Ann gade sa kap pase Florid lan. Pou nou troke, nèg yo ye nan betiz, yo panse ke nou menm son pakèt ti nèg nwè egare ke nou ye. Pitit Desalin, pitit Toussaint Louverture, pitit Capois la mort, pitit Christophe pa ka egare non menn. Banm ba ou l frèm. Banm ba ou l klè. Oditè, tande l epi wap wè avèk mwen. Ki premye moun ki di li resevwa lòd Depateman Deta pou l al touye prezidan an? Konvèsasyon telefonik piblik ke nou tout genyen, tout radyo genyen l, Marie Louise Cottier ki t ap pale a kòmandan palè a Dimitri Herra. Eske blan an arete moun nan Depatman Deta deja ki enplike nan touye prezidan an? Non. Ki dezyèm moun ki di l resevwa lòd Depateman Deta pou l al touye prezidan? John Joel Joseph. Jiskaprezan sou kont Twitter l la, yo poko efase l, koura l gade l, fè kopi l, fè screenshot li. Li fè yon tweet 6 fevriye 2021, li di l resevwa lòd Depateman Deta pou l al tiye prezidan an. Ki twazyèm moun ki di li resevwa lòd toujou nan Depatman Deta pou l al pran prezidan an? Nèg nou te vin di kijan fè yo potko arete l la, Arcangel Pretel, yon nèg k ap travay pou FBI. depi 2015 New York a vle di FBI tou enplike nan touye prezidan an donk lè nèg yap fè deal konsa nou pa egare kòm ayisyen nou konprann sa kap pase a nèg yo bezwen klase dosye a men yo pap ka klasel sa ayiti e ventemi a di menm bagay Berman di menm bagay donk jounen jodi a kijan fè yo poko arete moun depateman deta a ki bay lòd touye prezidan an. Ave ou dòmi ja yo. Apre 7 ti malere konkou ja ki nan pokè tout lajounen k pa gen yon goud n ja ka mete 20 milyon dola ameriken pou al touye prezidan an. Ann serye monchè, ann kontinye. Ansyen anbasadè ameriken an Palmela White 4 mwa anvan yo touye prezidan an le 12 mas 2020 l al fè yon temwanyaj devan kongrè ameriken an. Li disponib sou youtube. Nenpòt moun ka al cheche l. Congressional Hearing on Haiti, March 12, 2021. Nan devan Komisè Afè Etranjè Chanm dè Reprezantan Dèzetazini, Madan White di fò yo mete Prezidan Jovenel de kote, fò yo elimine li, fò yo ranplase l pa yon Premye Minis. Li gentan gen non Premye Minis lan men l pa ka bay li la devan tout moun nan odisyon an. Eske FBI arete madanm nan? Non. Epi egzakteman sa l te di an, s on premye minis ki ranplase l epi se kominote entènasyonal la ki fè yon twit pou mete l. An n serye menn. Fò blan yo pa pran nou pou egare menn. E nèg bosal ke nou ye, nou pa nèg kreyòl. Donk, an n kontinye. Jounen jodi a nou konnen ke ni Prezidan Biden ni Sekretè Deta Blinken t ap sipòte Prezidan Moise jiska fen manda l le 7 fevriye 2022. Lè w konn reyalite sa a, ou vin wè klèman ke se Deep State Ozetazini ki touye Prezidan Jovenel Moise. Ki sa k Deep State la, oditè? E pou sa n voye m lekòl, pou m ka eksplike nou bagay yo. Sa vle di gon seri de blan ki nan leta a, yo pa pran lòd nan men otorite yerachik yo, se de moun trè pwisan politikman, ekonomikman kan deyò leta ki gen enterè an Ayiti ki bay lòd la. Ki gwo blan sa a ki kache dèyè moun sa yo? Sa vle di reken mwayen yo ak gwo reken blan yo, yo poko manyen yo. Gon lòt bagay, ann retounen an Ayiti. Depi 9 jiyè, lajistis fè papye pou Reginald Boulos, pou Dimitri Vorbe, pou Jean Marie Vorbe, Jerry Tardieu, Steven Benoît elatriye pou enplikasyon yo nan touye prezidan an. Poukisa 21 mwa aprè, yo poko mare yo? Paske Dimitri Vorbe mete Berto Dorcé, avoka li, avoka Sogener, minis de lajistis pou tal bloke. Jounen jodi a, si Emeline Prophète ki te vin pale la a, e ki depale nan emisyon sa a, t ap fè yon travay serye, Kote papye sa yo ki te mande arete boulos. Boulos nan touye prezidan li nan gang. Dimitri vob nan touye prezidan li nan gang. Koman fè depi 21 mwa blan ap pase nou nan betiz nèg sa yo poko anba kod. E pou sa ayiti son yon chwal senjak kel ye menn. Blan paka pase nou nan betiz menn se nan 21 nyèm syèk la ke nou ye. E ou wè sak atè a la ak anba atè a blan an pap ka volèl fwa sa. Lap vin pran moso pal wi men moso pa nou an nap jwenn li. E Ariel pa ka siyen anyen pou yo paske son gouvènman pwovizwa ke li ye. Yo pa ka vin vòlè sak anba tè a toutotan pa gon gouvènman konstitisyonèl. Bon bon gen moun nan peyi a toujou Juno. Fò nèg yo pa pase nou nan makak gen moun kal lekòl. Donk jodia ou menm selon jodia Lucas nan zye paw sa kap fèt etazini nan pwosè nan pwosedi jidisyè lan konsènan lanmò prezidan Moïse lan ou pa ou pa kwè nan bagay sa ditou non ou menm. Monchè, bon bò, m gon eksperyans an devlopman politik menn. M fè yon pakèt peyi sou latè, an Afrik, an Amerik Latin, nan Karayib. M se yon nèg ki pran tan m, mwen meble tèt mwen. Mwen li liv politik, m li liv entelijans, m li liv de defans, m li liv ekonomik monchè. M li woman tou sou les grands complots mondiaux. A monchè! A monchè! Monchè, wè blan la a, jojo kroke nan gòj blan yo menn. Teyat yap fè la Miami pou fè nou konprann kòm si se ti pastè a pou kont li e avèk de twa nèg ke n wè yo nèg yo te ka monte yon konplo nan dimansyon sa kote gen sòlda kolonbyen bon kandida ala prezidans dominiken Gonzalo Castillo fèk arete pou koripsyon sendomeng la se li k bay avyon pou mennen sòlda dominiken sòlda kolonbyen yo vin touye prezidan nou ou panse nap pran sa a nan men nèg yo menn peyi a gen moun menn. Menm si w pa wè yo peyi a gen moun, peyi a gen bagay kap pwoteje l la. Ayisyen nou ye man. Yeah. Pèp blan an pa pase nou nan betiz man. E pou sa m toujou di w gen 3 kategori de blan. Gen blan globalis kowonpi a k bezwen vin vòlè anba tè e anndan leta a. Gen blan rasis lan ki bezwen ekstèn yo. Lap kolabore a yon minorite dominiken ki fè pati de yon sosyete ki rele Sociedad de la Guardia Nocturna, objektif sosyete sa a e detwi tout moun nwa ki nan peyi Dayiti. Se bann ti anako popilis yo k ap rensa peyi a wi. Nèg yo pa konn ki menas nou gen sou nou la a wi. Ou wè nan moman nou ye la a, se mare malandren yo epi pou 12 milyon moun yo resere lè ran pou ke sa k anba tè a nou jwenn li, nou tout jwenn ladan epi nou pwoteje tout moun. Menm jan nou te fè l alavèy de lendepandans e aprè lendepandans. Men se ki moun, paske li ka. Resere lè ran. Nou pa ka kite 300 malandren pran peyi an otaj. Men se ki gwoup moun k ap vin fè sa Luca, piske w pa nan peyi a? Ki gwoup moun k ap vin fè sa? K ap vin fè ki sa? Ansanm de aspirasyon ke w eksprime la, pou nou pran kontwòl peyi nou, pou 12 milyon Ayisyen pran kontwòl peyi nou, pou nou mete sou pye yon lòt Leta. Yon Leta ki osèvis de tout moun, yon Leta kote Ayisyen mèt tèt yo, kote n gen aksè a eksplwate richès nou. Se ki gwoup moun k ap fè sa? Kiyès moun ki ka fè sa? Gade, m pral ba w egzanp raz. M pral ba w egzanp raz pou w ka konprann kote w pral jwenn moun sa yo. Ou wè idantite nèg nwè a, fanm nwè bosal la, s on bagay pou w pa janm souzestime nan peyi Dayiti. Pou m montre w kote moun. Moun yo la, ou poko ka wè yo petèt. Gade nan lantèman Jovenel Moïse la. Lè w pran Asalòs, yon nèg ki pa fè gwo lekòl, ou wè l trè limite. Pandan l ap gade blan an, ki sa l di blan an? Li di blan an, gèt wè m p ap ka di tout nan radyo a. Ou wè l di blan an, m konnen se ou menm menm ki touye prezidan an. Se nannan bosal la e li wi li te gentan konnen e blan k touye prezidan an menn li te gentan wè klè kòm nèg bosal map bon lòt referans istorik lè blan franse yo parèt yo vin pale a ti kreyòl petyon vil sou dèt de lendepandans yo monte konplo a blan yo pou siyen dèt de lendepandans Lè diplomat fransè yo rive nan depatman Nò a pou vin pale avèk Christophe de dèt de lendepandans, Christophe fizye tout. E sa k bosal la wi menn. E blan an konnen ke bosal yo la toujou. Donk mwen menm, anndan peyi a gen resous, se chache pou n al chache l. Fò n ale andeyò dè sikui tradisyonèl de la République de Port-au-Prince. Andeyò dè sikui tradisyonèl. Men sèl bagay m ap di nou. Nou pa gen le luxe du temps. Sa sa vle di? Avèk goud la ka 155 goud pou yon dola. Avèk enflasyon an ka 60 pousan. Pral gon grangou klowòks sa a kap pi mal ke grangou klowòks okay ki te mete Jacques Edouard Alexis atè. Si nou kite se lari a ki pran le desi ki voye Ariel ale, oligak yo pral chèche yon lòt Ariel pou vin fè yon lòt 21 mwa. Nou pa dwe kite sa rive. E se pou la pou sa fò nou fè prèv dinisyativ pou n jwenn yon gwoup de moun anndan sosyete a ki tou nèf, ki pa gen oken lyen a gang yo ni oligak yo pou nou vin sove peyi a. Sof ke jodi a e nou kapab di nan sosyete a se ke se swa bò kote sosyete sivil, bò kote lòt gwoup ki ta sipoze emèje se nou kapab di se la letarji, se silans total, pa gen aksyon nan peyi a, tout moun ap sibi evènman yo. Se paske w ap gade nan rezo tradisyonèl de Pòwoprens yo, il faut se tourner vers les départements géographiques. Gen moun toujou nan Grandans, gen moun toujou nan depatman Sid lan, gen moun toujou nan depatman Sidès ki pa nan operasyon kore Ariel, gen moun toujou nan depatman Plato Santral, nan depatman Latibonit, nan depatman Nòdès, Nò, Nòdwès elatriye. Gen moun toujou nan peyi a. Fòk n al chèche yo. Se paske y ap ekate yo. Jodi a pa egzanp, m ap ba w egzanp, jou nou gen gouvènman serye a, èske w konnen nan peyi a gen 30 ekspè ki etidye sekirite nasyonal, ki diplome nan sa, nan ala komisyon entè-amerikèn de defans? Yo diplome nan domèn sa a e metye yo sa. Ou wè yo rele youn ladan yo paske gouvènman an nan gang menn. Moun sa yo an Ayiti la oubyen yo aletranje? Genyen k an Ayiti, genyen ak aletranje. Se de moun k apral itil nou demen. Ki ka ede nou nan lit ke n ap mennen la a. Paske kesyon de nèg k ap vin pale m de Vitelòm, de ti lapli, ti izo, ti sesi, ti sela. Pi gwo danje sekirite a e 3 ansyen prezidan yo, twou e oligak ki nan gang yo, lidè politik ki nan gang yo, avèk ansyen palmantè ki nan gang yo. Si se pa t yo menm, ti lapli pa t ap egziste. Yon moun ki sot tanbou. Vitelòm pa tap egziste. Yon moun ki sot tanbou. Lè Vitelòm ap eksplike w reyinyon l te konn fè avèk Ariel, Nenel Cassy, Andre Michel, Rika, Pierre elatriye monchè. Si w pa wè klè, w pap janm wè klè non menn. Jounen jodi a, dega ke Vitelòm ap fè la a, se pa sa Andre Michel, Nenel a Ariel te pwomèt li pou yo te ba li kòm direksyon jeneral e kòm kòb ke yo pa ba li. Li fin envesti epi koulye a yo lage l li al fè alyans avèk Cherizier? Men serye menn! Ou wè sa a? An 4 mwa n ka retabli la sekirite dans notre cher petit pays. Pou nou tout moun vin viv anfen. Kòman ou vle pou nan yon peyi ou pa ka sot lakay ou lè w sot lakay ou kè w sote ou gen tansyon. Yeah wi li ka yon. Chèf map diw serye menn pou yon moun ou poko sim diw Gino menn chak fwa m pale sa wè dlo vin nan jem menn Yeah. Soufrans ki gen nan katye popilè yo menn pa gen yon nèg la ki gen 2 timoun menn timoun nan malad nèg la paka sot nan lari kite madanm ni poul sot nan lari al achte yon medikaman sil al achte medikaman an li pa konn sil ka tounen li pa menm ka al nan travay donk pa gen woulman nan men yo. Soufrans ki gen nan lari a la e pou rans li ye non epi n kite 500 malandren ap jwa ap jwe yon peyi konsa menn. Humm bagay yo bagay yo difisil se vre jan w di a men yon moun kap tande w la ki sot tande w talè a la otou de de sa Jha di yo e konprann ke se fim kap fèt e kapab di tèt li konsa ke verite pap janm jayi otou de asasina prezidan. Non, y a la reyalite, men ki sa n ap fè fas an matyè de reyalite de jistis anndan Lèzetazini e anndan peyi Dayiti? Men malgre reyalite de sabotaj sa yo, se detèminasyon pèp la ki fè ke 21 mwa apre, Jojo rete koke nan gòj yo. Ok. Paske nèg yo, sa yo te panse yo ta kab fè a, Pou motif ekonomik nan piye leta, motif ekonomik vin vòlè sak anba tè peyi dayiti san pèp la pa jwenn ladan, nèg yo tiye yon prezidan, nèg yo te panse aprè 2 mwa tout bagay tap kase fèy kouri sa, epi nèg lè nèg yo gade yo sezi se pèp ki sòti al mare sòlda kolonbi, se pèp kap chache boulos avòb nan videyo 7 jiyè yo. Nèg yo sezi, tout nèg kouri al kache. Depi lè sa a, gen yon pèmanans ki deklare nan dyaspora a e andedan peyi a. Blan wè sa tou. E blan an wè tou si l debake nan peyi a, l ap pran katouch vre menn. E blan an pa pral vin mouri pou moun nwa menn. Boukante lapawòl. Non monchè, fò nèg yo respekte nèg nwè menn. Fò nèg yo respekte nèg nwè menn. Fò nèg yo. Nèg yo ap gade nou la, se koukou m ta di w, san moun nwa nan katye popilè peyi Dayiti k ap koule, s on s on bagay toutafè nòmal. Men se blan parèy yo an Ikrèn ke san ap koule, yo pa gade l menm jan menn. Se du racisme systémique. Toutafè. Toutafè Stanley Lucas. Gon atik ke m li pandan jounen an de Miami Herald ki fè. Anfèt, ki avanse ipotèz la, se yo site de sous ki fè konprann ke la, puiske Ameriken yo pa rive konvenk Kanadyen yo pou pran lead mouvman, pou pran lead yon entèvansyon an Ayiti, Ameriken yo konte, Ameriken yo konte tounen vè Nasyonzini pou yon mi, pou yon, pou yon evantyèl misyon de pè, a limaj de Minustah. Ki atant ou gen yon bagay konsa, si sa, si sa ta fèt vre? Gade, se yon plan ke nèg yo genyen depi 2010, pou nèg yo ka vin vòlè sa k anba tè a. Ok. Li disponib al sou Oped News Stanley Lika wap wèl. Son plan ka depi 2010. Nèg yo bezwen vin pran peyi nou nan men nou, chanjel non. Son menas ekzistansyèl wi ke nap fè fas avèk li la. Konplo kontre nou an e pa yon ti konplo piti kel ye non. Demen maten malè ka rive m menm mwen m aksepte ke malè ka rive m demen maten. Il arrive ke konplo sa gen anpil kolabo isit an Ayiti. Absoliman men nou gen oligak yo, ti politisyen anapo popilis restavèk, konkou Andre Michel ki restavèk vòb, kato ki restavèk dimitri, e nènèl ki restavèk pacha vòb, konprann, se konsa bay la ye. Depi ou se yon nèg nwè bosal ki ka gade moun nan je, nèg yo pa ka fonksyone avèk ou, gen de bagay ou pap aksepte. Nous sommes en train de défendre un pays. Mèsi anpil Senyita. Sa nap di la e pa pou Stanley, e pa pou Juno, e pa pou Guerrier, se pa pou Ismael, sa nap di la se pou l'avenir de notre pays. M di w blan depi 2010 blan ekri nan Miami Herald wi. Li te ekri atik lan 8 ou 12 mars 2010 wi nan Miami Herald wi pou yo mete Haiti sou tutelle wi. Epi lòt la te vin di pou yo mete ansyen prezidan gouvènè peyi a wi e vre peyi Desalin nan wi.